Sa se yon gwo biso kayo la ki pwè dife la. E li nap gade la, yon gwo biso kayo la pwè dife. Pwè la pou yon konzal li pwè dife la pwè dife. Ame ki sa yon pwè dife la. Ap brile la. Yo pote yo pote gaz anba l, gaz la vin chofe l vin esploze nan machin nan men. Sa yon gwo biso kay la, li anfas ponp Mak Antwàn nan la. Anfas ponp Mak Antwàn nan la l pran dife la. Men. Men sa son bis ki ap boule la men. Gwo biso kay yo. Gwo biso kay yo la ki ap boule la, ki pran dife. Wè l men. Men. an gwo biso kay ki ap boule la men li pran dife men pop lan nou wè konn sa kap pase pop lan la kounye men an gwo biso kay ki ap boule la yo pote gaz la dan gaz la esplose la dan la apen 3 vwayaj Meni, bis sa a apèn 3 vwayaj li. Sou twazyèm vwayaj li, li la yo pote gaz ladan la meni. Ou wè kòman l boule la? L ap boule an sann la. Meni. Ou wè iswa yo? L ap boule an sann la meni. Gwo bis okay yo la. Pote gaz an kachèt ladan yo pou y al okay meni. Tout bagay te mèt boule, boule, reboule. 50 mil machin nwa te mèt boule peyi a ap mache nòmal menm. Wi. E tout sa e fòt leta, e leta pou n di mèsi. Si te gen leta serye yo pa t ap janm nan pot gaz. Yo pa t ap janm nan pot gaz anba machin nan pou mèt li nan nivo sa menm. Leta kontre bann leta koripsyon.